Chak fwa yon moun poze m kesyon sa, m toujou gon ti chè de poul paske m pa kwè nou leve okenn fanm an Ayiti pou l gen dwa di ke se swa wi ke se swa non. Malerezman nan jan nou konstwi sosyete n ap viv ladan l lan, fi an pa gen plas li. Si n gade gouvènman nou, nou pa konstwi sosyete a pou fanm gen plas yo. Mari son bèl ti fi e li konn sa l vle. Pa sèlman pou lavi l, men sou gaban l tou. Lè m di nou sa, li konn kò l. Li konn sa k bèl piti. Mezanmi, se pi bon bagay ki te ka rive yon moun. Men, Mari pa t konn sa. Dotanplis, ti kè l te mal pou David. David li menm te fè yon fason ki fè l konprann yon fi ki mande fè bagay oubyen ki di wi vit soti cho li. Marie vin bije paka et mal viv. Lap mal viv. Pinga nou bat tèt nou mwen di depi pwoblèm fè bagay pa regle li ka tounen gwo pwoblèm. Epi tou fè bagay met sa nan tèt nou se bèl bagay. Dènye kou ki pral touye koukou Marie aprann David ap twonpel ak yon fanm ki konn kòl menm jan avèl men ki pat pè di li. Sitiyasyon sa a, nou te wè l ak Dorothy ak Yves Marie Exumé, rele teyori oubyen complexe de la vierge et de la putain. Teyori sa vle fè kwè anpil fwa, gason ap chèche yon fi ki parèt sent pou madanm pandan y ap pran plezi yo ak lòt fi ki pa prè asime seksyalite yo. Bon! Nap dakò tou, se pa paske w asime seksyalite w ki fè patnè w pap twonpe w oubyen ap toujou ret avè w. Bagay yo pi konplike pase sa. Men, ann fè yon ti lojik. Si pa asime seksyalite w ka fè l twonpe w menm jan asime seksyalite w pa anpeche l twonpe w, ebyen chwazi tèt ou. Chwazi pou moman w ap pase a otantik. Finalman, se paske w ap pran plezi ki fè w ap ka bay patnè w la plezi. Pou sa, fòk ou aprann di wi, paske ou gen dwa sa. Se sou sa nou pral chita jodi a nan disetyèm epizòd Koze Klik Ti Vyòl. Marina Mathieu ap rejwenn nou pita pou apwofondi konvèsasyon an. Wap koute disetyèm epizòd Koze Kilti Vyòl. Tit epizòd jodi a se Ou gen dwa di wi. Nan sosyete nou an, gason ak fi, yo chak gen yon etikèt espesifik. Gason se chasè, yon bon fi li menm dwe tann yon gason rive sou li. Nan menm ide sa a, nou konn tande, Yon bon fi pa dwe pi cho devan bann, yon bon fi dwe vyèj oubyen demi vyèj, li pa ka konnen twòp bagay sou sèks, yon bon fi pa chèche sèks e pozisyon seksyèl yon bon fi pa dwe aksepte. Pou gason yo menm, sòt ki bay enbesil pa pran, yon fi pa gen dwa pote kò l ba ou pou refize, se gason ki mache sou li. Sou baz kritè sa yo, sosyete a toujou klase fi an bon fanm oubyen fanm ki cho. Yon gason ki marye oubyen yon gason k ap teke toupatou. Sonje epizòd sa se pou denonse jete esteyotip ak prejije ki vle fè kwè tout gason se chasè ak tout fi dwe tann gason rive sou yo. Nan kontèks sa, ann reflechi ansanm sou fason nou wè fè bagay. Nou pare? Bibiana, Ann ale! An nou ale ale! Èske nou wè fè bagay tankou yon bagay ki sal oubyen ki danjere, degoutan? ki anòmal oubyen ki enkontwolab riske, èske nou wè fè bagay tankou son peche? Eben, konnen ke sèks se yon ak entimite ant de moun ki renmen yonn lòt. Se yon zak ki bon, ki natirèl, ki bay plezi. ki pwoteje sèks montre lanmou e li konsène moun k ap fè l yo. Kounye a, an nou reflechi a sitiyasyon sa yo tou. Nou va di ki sa nou panse, èske se wi oubyen èske se non? An nou ale! Eske nou panse yon fi ka deklare yon gason lanmou i pou li epi di i anvi fè sèks ake? Eske se wi oubyen non? Eske nou panse li nòmal pou yon fi di lè li anvi gason pou li pale de sèks, pou li pale de relasyon seksyèl li te genyen? Kisa nou panse? Eske nou panse yon fi gen dwa eksprime pratik ak pozisyon seksyèl li vle genyen? Repons nou an se wi oubyen non. Eske yon fi ki pa vyèj ka marye san wont, san li pa jennen? Dènye kesyon nou an, Èske nou panse yon fi ka pran plezi nan fè sèks chak jou? Note repons nou yo, di èske se wi oubyen non. Enben, tout repons sa yo se wi, wi, wi, evidamman! Fi gen dwa pou jwi libète seksyèl li menm jan ak gason. Li pa gen pou l ap refoule anvi pou sosyete a pa ba li tit ki degradan. Nan balans libète seksyèl la, fi ak gason egalego. Sonje atelye koze kilti vyòl yo Se pa pou kondane sila ki pa jwenn menm repons ak nou yo. Lide a se pito envite nou chak reflechi sou kijan konsepsyon nou genyen sou sèks ka pwoblematik e degradan. Atelye sa a ansanm ak lòt zouti epizòd yo disponib sou sit entènèt podcast la nan kozekiltivyòl pwen kòm. Apre emisyon an, ale sou kozekiltivyol.com pou w ka rejwenn epizòd sa. Ou ka jwenn li tou sou rezo sosyal yo nan a komèsyal Koze Kilti Vyol. Apre sa, vin nou chita pale nan gwoup Facebook ak gwoup WhatsApp Podcast la pou nou kontinye konvèsasyon an Ou menm kap viv vyolans vèbal, fizik, sikolojik ak ekonomik, nou anvi di w, ou pa pou kont ou. Nou konnen nou pa ka kontinye ap di w pa fè silans pandan enpinite anvayi tout peyi a. Bouwo tout kote, yo nan medya, yo nan gouvènman, yo nan tout sektè. Se poutèt sa, nou mete yon sèvis ki disponib pou tande w. Nan lane 2018, yon ankèt sou plis pase 50 mil ameriken jwenn gason eteroseksyèl jwi 95 pousan fwa lè y ap fè bagay, tandiske fanm etero rive jwi sèlman 65 pousan fwa. Se yon ankèt ki te konfime sa anpil nan nou tout konnen deja. Nan yon koup etewoseksyèl, se gason yo sitou ki plis pran plezi yo. Apre tou, yon lòt etid ki te fèt nan lane 2010 ki te fè anpil pawòl anpil te rapòte 80 pousan fi etewoseksyèl pran pòz y ap jwi mwatye fwa pandan yon penetrasyon vajinal. Yon lòt 25 pousan li menm pran pòz yo jwi prèske toutan. Etid sa yo ta sanble di koze fè bagay se gason ki renmen l sèlman. Fi pa vrèman enterese. Men, ankèt 2018 la te montre yon lòt bagay. Kontrèman ak fanm eteroseksyèl, nivo pousantaj jwisans fanm ki lesbyèn monte a 86 pousan. Kidonk, pwoblèm nan pa fi ki pa renmen fè bagay, li nan fi ki pa renmen fè bagay lè plezi yo pa antre an kont. Se move rapò seksyèl ki fè fi etero yo pa konn sou fè bagay. Si yon bagay pa bon pou ou, se nòmal pou l pa enterese w. Chita ap plede pran pòz ou jwi pou yon lòt moun ka kite w an repo se pa yon bagay w ap anvi fè toutan. Anplis, fo alsiyis envalide santiman w antanke fanm. Se kòmsi sa w santi a pa t enpòtan. Se sa patnè w la panse ou ta dwe santi a ki enpòtan. Epi, se pa yon aktivite ki rekòmande pou sante mantal yon moun. Pakont, fi ki gen bon eksperyans ak fè bagay renmen fè bagay. E, lè yo renmen l, yo renmen l tout bon. E, pa gen mal nan sa. Marina, nou konnen ou son reyalizatris ak aktivis k ap viv nan vil Monreyal. Nou konnen tou ke w etidye kominikasyon nan Inivèsite Kebèk, nan Monreyal. epi tou ou gen yon sètifika nan sante seksyèl nan Inivèsite Laval. Ou akimile eksperyans travay ou nan domèn kominikasyon ak jesyon pwojè nan divès peyi tankou Ekwatè, Brezil, Ayiti, Lafrans ak Kanada. Nan tout pwojè ou yo, ou toujou montre ou sansib pou tout sa ki gen awè ak seksyalite, diskriminasyon, dwa moun, epi divèsite ak estati fanm sou latè. Nan lane 2017, ou kreye yon blòk videyo ki rele M.20Talks kote ou pale sou eksperyans ou antanke fanm nwa imigran nan peyi Kanada ak lòt peyi. Premye fim dokimantè ou ekri ak reyalize sòti nan lane 2019 e li rele F. Fim sila se li sou maladi yo rele fibwòm kay fanm ki gen desandans afrikèn k ap viv nan peyi Kanada. Epi nou konnen yon lòt fim e li rele Lanvòl. Nou wè kijan li trè ridikil pou nou blame yon fi yo vyole sou pretèj ke li twò alèz avèk yon gason. Nou tout dakò sou sa. Men, sa ka rive se pa fòt li, nou dakò sou sa. Men sa pa anpeche son bagay ki antre nan tèt medam yo ki ka fè yo pè di sa yo santi. Pa egzanp, si yo wè yon gason byen kanpe oubyen si yo renmen fè bagay. Paske jiskaprezan, toujou gen anpil moun ki kwè yon fi ki di oubyen. Renmen fè bagay son bagay ki mal. Poutan nou tout ap dakò fè bagay son bèl bagay. Pa vre? Aprann fè son trè bèl bagay. Se se baz tout vyòl ke se swa nan peyi kote map ret la kounye an nan Kanada oswa an Ayiti oswa nan nenpòt kèl lòt ki lòt peyi nan la sou latè a. M kwè pi gwo pwoblèm nan se ke chak moun. ap kontribye nan fason pa yo nan envizibilize pwoblèm ak twomatis viktim vyòl ap viv, viktim agresyon ap viv, viktim kadejak ap viv. Nou gen yon wòl tou pou nou redefini kisa yon relasyon. Bon relasyon y on relasyon kote moun yo konsanti pou yo fè sa y ap fè a, yon relasyon kote tou de patnè yo ap pale, ap diskite ki sa yo renmen epi aplike sa yo diskite a nan relasyon seksyèl la. Donk mwen kwè se enpòtan pou nou konprann ke chak moun, kèlkeswa si w fè pati yon relasyon seksyèl oubyen w pa fè pati yon relasyon seksyèl, ou jwe yon wòl nan kenbe kilti vyòl la aktif. vivan nan sosyete a oubyen ou ap ede pou eradike pwoblèm nan nan sosyete a. Donk, nan ekstrè ke nou koute a, an reyalite sa sa sa vle di se ke menm si yon relasyon seksyèl se yon bagay ki prive, lè ou vin viktim se kankou si yo mete w sou yon sèn epi moun ap deside si sa w viv la valid oubyen si l pa valid, paran w, fanmi w, zanmi w, e menm patenè ou lè ou viv an vyòl epi pa egzanp ou marye ak pitit eksetera, fanmi w ap jije w e mwen kwè se konsa nou tout ap travay pou kenbe kilti vyòl la nan sosyete a se sa pou Ou kòmanse kestyone nan jan nou ap aji e jan nou ap panse. E jondya Marina ki ti vyòl la fè fi yo yo vin pè di wi pa rapò a relasyon seksyèl, pa rapò a anvi ke yo ta kapab genyen. E paske yo wont pou yo di yo renmen fè bagay, sa fè yo vin pè di wi jan m di l la. E nan lòt bò, sa vin patisipe san ou pa konnen nan sa ou t ap pale talè a, nan sa ou rele kilti vyòl. Ki konsèy ou te ka ba. kapab bay fi sa yo pou yo pa pè di wi, pou yo afime anvi ke yo anvi fè bagay, anvi pou yo wè yon bèl gason pou yo di ke li byen kanpe, pou yo pa wont tèt yo poutèt sa. Mwen menm mwen gen yon mantalite, seksyalite m se kankou si li fè pati de eleman esansyèl nan sivi m. Sa vle di, Nan lavi m, si m pa gen seksyalite m, se kankou si mwen pa gen manje, mwen pa gen dlo, mwen pa gen kote pou m rete, se 2 bagay de baz. Sa vle di si nou fè yon paralèl, pa egzanp, ou se yon moun ki fè alèji a yon bagay epi ou pa ka manje l. Bò isit la o Kanada gen yon pakèt moun ki alèjik a pistach, pa egzanp. Epi yo ba w yon plat manje, men anvan yo ba w plat manje a, ou espesifye mwen Alèjik a pistach. Mwen pa ka manje pistach, si mwen manje pistach map mouri. Ok? E se esansyèl pou moun ki ap fè manje a konn sa, pou l pa al manyen pistach, pou l pa al mele avèk pistach pou l pa mouri. Paske objektif lan se ke ou ka byen manje, byen enjoy plat manje a. Epi ou rantre lakay ou eksetera eksetera. Seksyalite a se menm bagay la. Sa vle di ou fè yon chwa pou di nan seksyalite mwen pa vle vyolans. Nan seksyalite mwen vle lanmou, mwen vle respè, mwen vle se kankou si wap fè yon resèt manje. E si vyolans lan rantre nan seksyalite m, se yon pati nan mwen ki ap dirije. Si fanm avèk gason e tout lòt moun ki idantifye yo selon jan yo, kòmanse panse seksyalite yo tankou si se yon fason pou yo pran swen tèt yo e yon fason pou yo siviv an sante avèk tout sa yo bezwen menm jan lè yo ap manje. ke yo ap dòmi, yo ka kòmanse wè kisa mwen renmen. Kisa mwen renmen manje, kisa ki fè m byen. Lè m ap dòmi, èske m bezwen dòmi pi lontan oubyen m fò m dòmi pi kout? Seksyalite se menm bagay. E se pou sa konsèy mwen pou medam sa yo se, lè w ap di wi, oubyen lè w ap reyalize ke gason sa a fè m dous pa egzanp, oubyen. Lè yon moun manyen m konsa m renmen sa lèl manyen m konsa m pa renmen sa se menm jan pistach kat ou yo sa vle di sa vle di mwen vle yon relasyon seksyèl yon kontak seksyèl avèk yon moun fèt yon jan e mwen gen dwa eksprime sa mwen gen dwa di wi. mwen gen dwa di non, paske sa kontribye nan jan lespri m ye, jan kò m ap reyaji e jan m ap an sante oubyen pa an sante. Donk, se pou sa mwen menm mwen kwè li enpòtan pou moun yo kòmanse wè seksyalite a tankou si se yon bagay menm jan ak yon plat manje, menm jan ak jan w ta renmen kay ou, menm jan w ta renmen fanmi w ye, se yon pati nan lavi w ki esansyèl pou byennèt ou, e pou w ka vanse byen vit. Li kontribye nan byennèt ou e ou gen dwa e ou gen responsabilite menm. Moun ki pa egzanp alèjik a pistach lan, si l pa di moun yo sa, y al met pistach nan manje a, se li ki responsab ke l ap fon alèji. Donk ou responsab pou w vin di, men sa mwen renmen, men kote limit mwen ye e men a kisa m ap di wi nan pwosesis la. Lè l kòmanse depase sa, sa pa al avè m, mwen pa vle l, retire l oubyen m pap manje l oubyen m pap fè iks oubyen m pap fè ygrèk. Ou konprann? Donk, m kwè se konsèy sa mwen ta ka bay moun ki gen yon ti krent oubyen yon ti pè pou yo di wi. Men Marina yon lòt bò, menm si fi sa li ta vle. di wi li anvi fè bagay oubyen li renmen fè sa, nan peyi pa nou, an Ayiti pa egzanp, li ka pè jijman fanmi l avèk zanmi l yo. Yo gen dwa, fi sa l gen dwa pa vle pou yo vin pran l kòm yon moun ki pa bon oubyen tankou yon ti cholin. Èske, selon ou menm, solisyon an se sèlman chwazi viv pou tèt ou sèlman, kit sa fè moun plezi, kit sa fè moun fache? Oubyen, èske ou menm gen yon mwayen pou yo rive. fè sa yo renmen ki se sèks pandan y ap eseye demistifye l nan tèt fanmi yo ak zanmi yo. Paske n ap dakò tou, batay n ap mennen an, si nou sèlman rete pou nou afime tèt nou, pou nou pa okipe nou sa moun panse, l ap yon jan brankal. M totalman alèz e m kwè sò eksprime a se yon bagay ki sipè enpòtan. Sa vle di, m sonje lè m te jèn, papa m ak manman m pa t janm te pran tan fè edikasyon sa a pou mwen. Sa vle di, koze seksyalite, koze sèks, koze fè lanmou, bagay sa yo, se pa t yon bagay ki te fè pati de edikasyon m. E m kwè m pa poukont mwen, m fèt ann Ayiti, m pase kaziman tout lavi m ann Ayiti, m pa poukont mwen lè m di ke. son bagay nou pa pale. Sepandan, son bagay nou konbat. Sa vle di, nou pa di anyen sou li non, men depi yon bagay rive, nou toujou gon opinyon sou li. E souvan opinyon an negatif. Sa vle di nou pa janm fè l jan nou ta dwe fè l la. E mwen kwè travay nou genyen pou nou fè, ke se swa antanke manman pitit, e la m ap pale. platfòm paske se eksperyans mwen konnen. E ke se swa antan ke manman pitit, oubyen pitit yon manman ak yon papa, oubyen zanmi, se kesyone. Sa vle di, lè yon moun vini epi lap di w, pa egzanp, menm ekstrè ke nou te tande a, lap vin di w, men kisa l te gen sou li. E mande l, eske sa w gen sou ou a kounye an, e responsab si yon moun vin vyole w. Eske kesyone moun nan nan jan li kòmanse pwosesis pou l kontribye nan kilti vyòl la. E moun yo pa gen reflèks pou yo fè sa paske yo pè. Paske yo pè moun nan ap vin reponn yo, vin joure yo, vin bat yo si s on timoun, eksetera. Tandiske refleksyon an nesesè. pou grandi. Sa vle di, m pa voye moun al fè e manifestasyon, m ta renmen sa, si m te kapab, m konnen sitiyasyon an Ayiti a trè difisil, men poze kesyon a moun ou renmen, ede yo grandi nan pwosesis konbat kilti vyòl la. E 2 kesyon senp, poukisa li enpòtan ke. e mwen satisfè mari m men mwen menm mwen pa ka satisfè nan yon relasyon. Poukisa, e se de kesyon ke moun pa poze yo men yo toujou ap di lè w nan, lè w nan relasyon a nèg, fò nèg la satisfè eksetera eksetera. Kiyès ki pòte timoun nan? Ki gen timoun? Se fi an, sa vle di fò nou kòmanse panse a kijan li menm l ap viv yon relasyon seksyèl avèk yon nèg, Lè fè sèks vin tounen yon pwoblèm, yon pwa, yon difikilte, yon vyolans, sa vle di gen yon pwoblèm. E si nou pa ka gen konvèsasyon kote n ap kesyone moun yo ki otou de nou, ki sanble yo renmen nou, yo la pou nou, yo kè pou nou, eksetera, Sa vle di an reyalite petèt moun sa yo se pa bon moun ki dwe bò kote ou. E sa a se yon kesyon non sèlman w ap poze moun yo ou reyalize jan yo reponn, men ou menm tou kisa w ap fè de repons y ap ba ou a. E sa esansyèl pou non sèlman byennèt ou, men pou yon meyè sosyete, sa vle di moun k ap reponn epi k ap di w, Kiyès ki kyè de kijan fanm nan santi l? Kisa ki enpòtan se gason an ou tou reyalize ou an danje a moun sa. Ou an danje paske sa vle di si moun sa antanke fanm li pa valorize sa sa ki enpòtan pou ou oswa seksyalite w e sante nan seksyalite w, byennèt ou nan seksyalite w sa vle di yon jou tou la ka vin manyen w yon jan ou pa ta renmen. Ou konprann? Donk, pou m reponn kesyon w lan, mwen kwè genyen yon pwosesis kesyonman, sa se youn. Dezyèmman, mwen kwè tou gen yon, si ou pi byen, e sa se pwouve pa plizyè etid nan lemonn, si ou pi byen, moun k ap bò kote w la pi byen tou. Donk, w ap transmèt byennèt la. Donk mwen kwè ke yon moun wèw ap viv plènman seksyalitew, ap viv li avèk tout byennèt, tout sa w bezwen, akonpli, epanouyi, lap gen yon enpak sou jan li menm lap pèsevwa tèt li e jan li menm lap pèsevwa seksyalite li. Men Marina tou yon lòt bò, nou kapab di fè bagay se vi prive moun, kit li fi, kit li gason, Malerezman, nan jan nou konstwi sosyete n ap viv ladan l lan, fi an pa gen plas li. Nou pa konstwi sosyete a pou l gen plas li. Si n gade gouvènman nou, nou pa konstwi sosyete a pou fanm gen plas yo. Trè klèman, trè senp. Kounye an, poukisa li enpòtan pou sosyete a wè valè ak enpòtans on wi on fanm, se paske si ou pa valorize yon sitwayen pou sa l ye ak opinyon l, w ap detwi sosyete a. Se se osi senp ke sa. Sa vle di, si ou pa konsidere egzistans, kontribisyon yon moun nan jan sosyete a ap fèt, sa vle di ou pa kreye sosyete a pou li. e ou mete l dirèkteman hors de sosyete a, kidonk lè gon bagay k ap fèt pou sosyete a ka miyò, ou pa panse ke kontribisyon l enpòtan. Kounye an, nan zafè seksyalite, paske la mwen menm m ap pale an tèm de filozofi, de sosyete, eksetera, men an tèm de seksyalite, wi an enpòtan paske, Sa nou rele konsantman an, fò li yon konsantman konplè. Sa vle di, lè yon moun ap antre an relasyon avèk yon fi, si l pa konsidere l kòm yon endividi konplè, yon endividi konplè ki gen emosyon, ki ap evolye, ki, yon endividi, paske sa son lòt, yon gwo pwoblematik mwen kwè ke nou genyen, nou pa nesesèman konsidere fanm kòm yon. on moun men parèy menm jan avèk gason. Sa vle di, se sa. Si nou pa konsidere l konsa, nou pa ka konprann ke fò l konsanti oswa fò l di wi lè nou ap kòmanse yon relasyon seksyèl avè l oubyen lè n ap fè sèks avè l oswa lè nou gen kontak seksyèl avè l. Sa sa fè, se ke dirèkteman, Nou pa bal dwa. Nou tou metel nan yon nan yon bwat kankou si son ti moun. Sa vle di nou pa pèmèt li yon pati enpòtan nan relasyon seksyèl la. Donk si nou pa rekonèt antan ke sosyete ke wi a enpòtan, nou pa rekonèt kel gen dwa. Ke fanm sa gen dwa nan relasyon an, kel gon vwa. ke l gen anvi, ke l gen limit li, ke, anfèt, nou pa respekte l. Kidonk, poukisa li enpòtan pou sosyete a bay plas a wi fanm nan tout kalite koze, keseswa nan seksyalite ou pa? Se paske nou se moun. Antanke fanm. Nou se moun, nou se de moun ki gen tout sa yon gason, yon jèn moun, yon gran moun, nou se moun, nou se moun, donk nou bezwen e nou anvi tou viv byen. Wi. Nou anvi jwenn respè, nou anvi jwenn lanmou, nou anvi tout sa. Kidonk, se pou sa li enpòtan. Paske se respekte nou, se yon jan an fèt pou valorize egzistans nou, dèske nou ba nou yon plas, epi nou koute nou, lè nou di wi. Yon dènye kesyon Marina avan ou ajoute dènye mo a. Wi a, globalman li pa sèlman anglobe fè bagay, li anglobe tou kèk pratik seksyèl fi a renmen oubyen kèk inisyativ li ta renmen pran. Kijan pou w eksplike gason kou fi? Li nòmal, li pa sal pou yon fi deside mennen dans lan lè gen sèks. Kijan pou eksplike fi li gen dwa tou pou li mennen dans lan? Ok, m ap retounen, e sa se yon trè bèl kesyon, mèsi anpil Alain. Map retounen sou analoji manje m nan. Paske mwen son moun ki renmen manje. E menm jan mwen renmen fè sèks se menm pou mwen se vreman menm nivo a nan tèt mwen. Lè nou ale nan yon kote pou nou peye pou nou gen yon sèvis restorasyon ok. Gen de moun ki yon ti jan pi konsèvatè. Sa vle di lè wap antre nan yon restoran li toujou ap kòmande menm bagay la. Pran pou yon mononk mwen konsa, li toujou kòmande oswa pitza oswa espageti. Li pa manje lòt bagay lè l al nan restoran. Menm si l ka fè toulède lakay li, li depi l al nan restoran l manje oswa pitza oswa espageti. Gen de moun nan seksyalite yo yo konsa tou. Sa vle di, yo mete yon limit, lè ou sòti nan limit sa a, yo pa konfòtab. Se dwa yo. E wi, yo ka, ou ka mande yo, e se la ke m kwè li vreman enpòtan pou gen bon kominikasyon avèk moun ki se e patenè ou, paske menm si ou tate teren, ou rantre yon ti kal, ou bay de ti ide, moun nan se espageti, pizza. e se dwa l. Gen de lòt moun, lè y al nan restoran, se pa pou manje sa yo gen lakay yo. Sa vle di, lè yo al nan restoran se pou dekouvri. Yo sou yon teren de, m pa konnen, yo bezwen goute yon bagay espesyal. Gen de moun ou konnen se eskargo, se m pa konnen mwen menm. Lè yo nan yon peyi ki diferan, yo pral al manje pyèv. Ou konnen de bagay ki viv ekwatè yo manje kochon dend sa vle di ti yo sanble yo sanble ti rat yo manje sa son pla nasyonal pou yo. Moun sa gon espri eksplorasyon ok lèw gon espri eksplorasyon anpil fwa wap gen espri eksplorasyon nan plizyè bagay nan laviw kòm seksyalite moun sa. E se la ke li vreman enpòtan pou gon bon kominikasyon. Paske moun sa a, li menm tou li gen limit li. Sa vle di, a yon moman done, li ka kòmanse li di, mwen, mwen vle ou manyen m, nou eseye m pou w manyen m yon lòt jan. Pou m wè si m ap sou sa. Si l ap fè m dous. Men, Lè w wè yo depase ti kote sa a, li rann li enkonfòtab tou. E se la a wi an vrèman enpòtan a tout etap yon relasyon seksyèl ou yon kontak seksyèl an jeneral. E mwen kwè lè nou ap fè, lè nou ap panse a yon fi avèk yon gason, Souvan, se gason an k ap di nou, Men ki kote nou prale. Li pran wòl kapitèn bato a lò nan relasyon seksyèl. Sof ke, e sa sa fè m lapèn anpil, paske menm jan a fi, gason al nan restoran, fi al nan restoran mezanmi. Sa vle di nou gen dwa, nou gen dwa di. Mwen menm, jodi a, mwen ta renmen eskango. Mwen te eseye eskango. E wa sezi wè, yon pakèt gason kap tann se mennaj yo ki fè premye pa a, kap eseye yon bagay, oswa nan yon relasyon ki ta fè yo pi eksite toujou lè yo wè se madanm yo kap pran, kap vin kapitèn sou bato a. E m kwè. Se yon bagay e malerezman yo aprann nou viv avè l, yo kondisyone nou pou di nou men jan sa dwe fèt. Sof ke nou pa nou pa oblije repete Tout sa yo aprann nou. E sa son bagay, son dekonstriksyon mantal ki ap rive fè nou kwè nan sa. Paske gen de moun kap repete w sa, kap pale w de sa, men lè pou yo mete l an aplikasyon nan lavi yo, son bagay vreman ki mennen strès. Yo paka fè l, yo paka fè adwat, yo paka fè agoch paske nan tèt yo, Sa vle di, li egal a Ticholin. Se yon, m pa konnen. Yon moun sal. Yon moun sal. Paske w asosye bat moun ki soti de bwat sa a tankou si se yon moun sal. Men fò nou kòmanse wè l menm jan avèk yon moun w ale nan yon resto bgy, ou gade l epi l ap eseye pyè w. Ou di kèt! pa tap janm manje yon bagay konsa. Eske sa rann moun nan sal? Eske sa rann moun nan e sa fò nou vreman kòmanse panse nan tèt nou poukisa nou asosye salte, lawont e kilpabilite avèk de bagay nou pa konnen. Poukisa yon bagay ki nan. tèt nou ki kondisyone nou ki fè nou kwè sa a pa bon, sa a pou sal mwen. E se de la sa pati pou nou ka kòmanse pa egzanp achte lenj li lè nou pral fè bagay. Manyen moun nan olye kite nou pou nou kòmanse relasyon an olye nou ret tann ke moun nan manyen nou. Se menm bagay a fè manje ak fè manje epi manje timoun. E mwen menm mwen wè, mwen kwè sa fondamantalman en, analoji a son fondamantal nan tèt mwen. Lè mwen vle eseye yon nouvo resèt, se pa mennaj mwen, se pa timoun mwen, se pa manman m, se pa papa m k ap di m, al achte la e fè tèl bagay, mete l adwat, mete l agoch. Mwen pran inisyativ la e mwen fè nouvo resèt la pou mwen. Se menm bagay a seksyalite a. Si ou vle eseye yon bagay, pale avèk moun yo. Wè si l pa enterese eseye l. E w a sezi! Petèt ke l ap panse a sa depi dè mwa, menm dè ane. Epi li pè pale de sa, paske w ap wè l yon jan oubyen yon bagay konsa. Donk, mwen menm mwen reba nou nan pòdkas sa la, nan moman sa a. Mwen reba nou pouvwa a. Mwen deside ke se nou ki gen kontwòl destine nou. Sa vle di, pwochen etap lan, se nou menm k ap di si se adwat oswa si se agoch. Epi n ap wè, n ap bokou pi kontan, n ap bokou pi epanouyi, n ap rive konplè. Epi apre sa. Valè moun yo rele bouzen nan lari a senyè epi lavi a kontinye paske kisa ki enpòtan kijan ou menm ou rele tèt ou kijan ou menm ou valorize tèt ou kisa ki enpòtan pou ou e sa se sa ki pi enpòtan donk mwen menm mwen kwè son travay dekonstriksyon mantal ale mwen kwè sa. Yon dènye mo Marina pou nou ka fini avèk epizòd jodi a pa rapò a le fèt ke fi gen dwa di wi. Yon bagay trè senp Alen, lè ou di wi ou pataje yon pati nan ou menm. Ou pèmèt ou viv yon eksperyans. Nan lavi a, se yon akimilasyon eksperyans ki fè w rive de depi w fèt jiskaske w mouri. Kidonk, chak fwa w di wi, ou louvri yon pòt e ou fèmen yon lòt. Se ou ki deside ki pòt w ap louvri, se ou ki deside ki pòt w ap fèmen. Depi w repran kontwòl sa sou lavi w, pa gen moun ki ka pran l nan men w ankò. Donk, mwen menm, jan mwen te di a, reprann kontwòl ou kounye a, mwen ba ou l. Mwen ba ou l, epi gade wè nan pwochen semèn nan ki sa sa ap ba ou, nan pwochen mwa a ki sa sa ap ba ou, jiskaske w mouri, se mwen k ap ouvri pòt la, se mwen k ap fèmen pòt la. Ann ale. Vwala. Mèsi anpil Marina, se te yon plezi pou n te genyen w avèk nou nan Koze Kilti Vyòl. Mèsi anpil Alain epi map tounen lè nou vle m adore koze kilti vyòl kontinye fè sa nap fè a epi Ayiti nou vle a ap resi rive. Mèsi anpil Marina. Si ou menm oubyen yon moun ou konnen viktim, pa fè silans. Chache sipò. Fanm cho, bon fanm, fanm kalalou, mawozo, gason mòlòlò, grenn senk, ak anpil lòt non ankò, se tèm ki soufan itilize pou klase gason ak fi. Tout sa yo, se esteyotip ki baze sou yon pakèt kritè sosyete a chwazi e ki afekte libète moun anpil anpil. Kòmkwa, gason ta sipoze chasè e yon bon fi ta dwe chita tann pou yo rive sou li. Se pa vre menm menm menm. Yon gason ou pa oblije aksepte tout òf yon fanm Kòm kwa ou pa djèdjè. Ou lib pou di non lè ou pa vle e sa pa vle di ou mawozo non plis. Menm jan yon fi gen dwa di wi li sou sa. Ou gen dwa di wi ou anvi fè sèks. Ou gen dwa pwopoze patnè w fè sèks e di kijan ou vle l, kote ou vle l e tout lè ou vle l san ou pa rad pou sa. Nou gen tout libète n pou nou di nou anvi fè sèks, pou fè sèks e pale de sèks. Se nan menm lide sa n ap envite w nan pwochen epizòd nou an Let's Talk About Sex. Ou renmen sa w sot koute a? Ou aprann anpil? Envite yon zanmi w, yon fanmi w koute l. Epi, Pa bliye, n ap tann nou samdi pwochen 2 zè tapan pou yon lòt epizòd Koze Kilti Vyòl. Bonswa tout moun, a la pwochèn!